dim. Ou konnen depi avan yè lè nou te fin fè bagay la mwen remake boubou nou mal fèt. Ah bon? Gen yon bò mi wo mi bò. Gen yon bò mi wo mi ba. Map ba ou lajan pou al refèl. Mwen menm m pa pral refèl. Ou pa pral refèl? Non. Ah bon? Oui. Anben yo ta ba ou nan fou.